bouteille d'eau, une bouteille en plastique, ne pas jeter dans la nature. La plus, la plus grosse faute, la nature, c'est de jeter les plastiques. Ça ne se décompose pas. Ça peut durer 20 ans dans la nature sans être décomposé. Notre mer remplie de plastique. Ce n'est pas bon à voir. Cela va nous donner un problème d'écologie. La pluie, plus de pluie. Cela doit dépendre de nous. On ne voit plus de pluie pourquoi cela dépend de nous d'avoir la pluie. Cela dépendra de nous. De chacun de nous. Concentrons notre force. Padre fatra akimile. Travayon pou notre sante. Notre sante a pran de swen. Nou an avon bezwen. Dezyèmman, rezime. E do nou. Pa di. M gen kèk piston m rale lan kamèt la pou m fè dlo vini lakay mwen. Pandan ke vwazen sou kote w la pa gen dlo. Chèche ale lan kamèt pou mande l kòman tout moun sou katye a ka jwenn dlo. Paske si se ou k gen dlo sèlman, dlo a p ap gentan rive bezwen l, y ap pran l deja sou wout. Ensekirite a kòmanse la. Ou gen fatra, ou ka peye kamyon prive fatra pou l pran l pou ou, se byen. Wap ede la nati yo. Kontinye konsa. Paske ou konn sa pou fè. Pou pwoteje lot yo. Pou pa jete fatra ou. Si se yon lot. Ki pa gen lajan pou l peye kamyon prive vin pran fatra. Paske leta pa bay sèvis piblik. Sa wap fè. Ou pa ap jete plastik nan la nati la. Yon pou, yon boutèy dlo an plastik, koupe tèt li, mete tè ladan, plante pwa, plante sa w ka plante a, fè kado w. Fè kado w moun k ap plante ki gen kote pou yo plante. Ou ap rann la nati sèvis. Efò sa yo ap jayi, y ap benefisye tout moun pou n ka gen lapli k ap tonbe. Fò plant plante, fò plant plante, fò plant plante, fò plant nou yo plante. Pou nou ka manje. Fò plant yo plante pou nou ka manje. e de abitan nou yo. Men kounye a la, si abitan nou pa ka vin pot manje ban nou, lan ti kwen kay nou, konn fè ti jaden anndan kay nou. Nou gen kay, fè ti jaden. Ti jaden, plante. Plante. Sa son stil de vi ke nou te genyen deja. Se pa chèche nou pral chèche l non. Nou te genyen deja, nou pral remete l nan kò nou. Lè w pa gen anyen pou w fè, se pa zong ou chita fè avèk pye w, se al plante nan lakou ou a. Al plante. Plante pou ou, plante pou lòt la. Plante, plante. Lè w fini, si w gen kòb, fè yon pui nan lakou lakay ou. Li ka ba w dlo, li pap ba w dlo toutan. Lapli pa tonbe toutan. Men si lapli tonbe, li ka sere yon ti dlo pou ou. Si w pa ka gen sitèn nan, Foye pwi a. Wap jwenn yon moun kap fè yon pwi pou ou. E lò gen pwi a, lò gen dlo a, ou ka pataje a lòt yo lò pa gen dlo kap vin oken kote. Pa gen la pwi a, ap gon dlo k seye anba tè a pou ou. La vi a fò panse l, sou pa panse l, li pa panse pou ou. Se ou k pou panse l. Fò nou rale lavni lan demen, byen lwen. Demen an fò rale l byen lwen pou rale l vin sou ou. Lò ou wè tandans kouman bagay yo brale, ou menm pou ka prepare ou an avans. Pa gen kouran. Toujou fè nwa. Kiyès k ap pwofite? Ensekirite a k ap pwofite. Tout ensekirite a pwofite de tout bagay. Hmm? Ensekirite a pwofite de tout bagay. Ou ka mete panèl pou solèy ramanse enèji apati de solèy. Dènye bagay, ou mwen yon ti invètè w a gen. Ou mwen yon ti, yon ti limyè w a gen. Yon ti limyè. Ou pa ret lan fènwa. Fènwa mennen ensekirite plis. Gen panèl tout pri. Gen pwisans tout kalite pwisans panèl. Mete sou tèt kay ou. Fò nou remèsye konbit ki lan katye kap bay sekirite kap ede moun pase. Trop problem tout moun nan bezwen gen moun tan pou yo mande yo pito pran pa lot moun. Men pito m mande pasem vole. Mezanmi mwen pa fin dakò. Pitom travay pase m mande. Ebyen. Bagay. Konsantre nou sou ekoloji a. Plante, plante, plante. Si nou pa gen jaden lakay nou plante pou moun ki gen jaden lakay li. Ba moun nan sid la prepare plant pote l bali fèl kado. Paske tout bal rejayi sou nou tout. Si tout moun fè sa, e de moun yo gen plan pou yo plante, nou pa bezwen plan pou nou, si nou pa gen kote pou nou plante l, bay lòt li ki gen kote pou yo plante l. Fò nou met amou lan kè nou, amou lan kè nou tout jan, tout jan. Fatra yo fò nou boule yo, boule fatra. fè aprann fè angrè. Aprann fè angrè, menm se vann ou fè angrè. Menm se vann ni vann ni. Nou bral kreye yon atmosfè pou n pwòpte vil la. Site a pa pwòpte vil la. Monte villa, monte villa, monte villa, monte villa. Ou tande yo di, si tout bagay nou kite ap kraze, enbe gen moun ki renmen wè bagay kraze kou yo pase yo kraze. Si chak fwa yo pase yo kraze m kite yo tou kraze, ebyen area sa k ap kraze a l ap vin pou yo. Fò n toujou ap ranje pou sa k ap kraze. Fò n toujou ap ranje pou sa k ap kraze. Tout sa k ap kraze lanati fòk gen moun k ap plante pou ranplase moun k ap koupe pyebwa yo. Fok gen anpil moun kap plante tou. Pou kontre kare tout moun kap kraze pye bwa. Kase pye bwa. Moun nan kase pye bwa. Li do gen yon rezon ki fèl kase pye bwa. Men si ou menm pou ka plante. Fè travay ou sa ou gen pou fè a. Pase pa gen moun ki bal mete. Règleman. Lan gran peyi gen règleman pou pa kase bagay yo konsa. Si nou menm nou pa gon leta k pou regle sa, nou ka regle sa pou kont nou. Pa kite sa lan men leta. Menm jan nou wè edikasyon nou an pa konplètman lan men leta, gon bann bagay pou nou retire lan men l non.